Makomè! Sa w gen konpè? Hay! Sentia, gade! Lòtre jou makomè an wen, pandan ou te mennen m kont a nèg la anlè a makomè an wen, vini vini vini yon derespektan ki fèt andidan kay la. Pa di m konpè, sa k pase? Hay! Makomè an wen, gade! Lè m pale ak la m jwenn yon pil moun! Pa di m konpè. Bon, mezanmi makomè, sa pi mal la lè m parèt. Mwen jwinn jeran lakou avek pitanm lan se konsa yo rete. Men se bagay sa kap tiyem wi makomè moun met lan. Sa ye konpè e ou sa w fè konpè. Bon makomè anwen lèm voye je mwen lèm wè se jeran lakou a kap peze pitan anwen di w sa mwen fè lè sa m voye jem mwen wè m kouri dèyè l Gade m pran w so. Senti an wen manke kase. Ay konpè. Ay makomè. Ou wè jodi a makomè. Tonnè kraze wen. Kote mwen jwenn li m ap fout kraze y. Ak rezon. Non makomè. M pa ka ap travay pou m redi pou m mete pitan wen lekòl pou on jeran lakou ap peze y. Ou wè jodi a makomè. Mwen menm se fò m jwenn li misye ka menm makomè. Pase m pap kite sa pati menm. Ak rezon. Monchè gade ou konnen vye senti a pa bon makomè vye senti a kraze nèt wi Anh makomè. Makomè an wè gade senti an wi. Gade m tande yon pye deyò a kite may gade yo di m wè si se pa towo a Anh makomè. Kote ti vòlè a pran la. Aah se timoun kap jwe boul deyò a makomè anwen gèlè epa ti vòlè a non se timoun kap jwe boul dèyè a se timoun wou wè wou wè jodia tonnè kraze mpap kite sa pase konsa menm makomè anbè makomè mpap ka ret anpil non pase mwen prale Bon Ti mari kite kay la Bon se li ka vin wè la pi kite kay la men Bon gade andedan andedan frejidè la pou mwen si m pa wè Oh m pa wè E sa te ye Bon ok apa sa w ale Pase se sa ti mari te laven wen men kite kay la. Hay! Hay! Hay ti mari! Ti mari! Ti mari! Ti mari! Ayayayayayayayay! Konnya mezanmi m pa konn kote ye. Lotre jou m te parèt la, m te jwenn yon jenn, yon jenn gason la, m pa konn si te li menm la jwi. Konnya ale wè, y ap fout dechi l vwaye li pa wè w. Hay! Ti mari mezanmi!